Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou nan mwa Desanbre fen ane 2022 m ta kapab di emisyon yo anpil nan yo pral chita sou yon sòt de retrospeksyon anpil bagay ki te pase pandan ane 2022 an epi n ap retounen avèk yo pa ekzanp nou deside fè yon Spesyal Ariel Henry pou ou wè tout diskou Ariel Henry kelke diskou far byen sur pandan lane 2022. Nou konnen chèn sa li pale kestyon ensekirite anpil kès diskou fò di chèf de la polis moun ki te la avan l lan epi kèk mesaj tou mesye bandi yo menm tou te kapab fè veyikile sou rezo sosyo de mesaj m ta kapab di eee. ki ta kapab fòse leta fè kèk bagay men elas leta pa fè anyen e nou konseye 2 emisyon spesyal nou ap prepare kap pèmèt ke ou menm tou ki pat gen chans viv mouvman sa yo wa gen chans reviv yo menm panse ke bagay yo anpil mwa je si reste klwatri che mwa pa soti panse ke je msi di ke lè nè pas a la fèt ekoute vou menm vou pouve vou distrè Menm yon vè kleren, menm yon ti boutèy malta, eseye mete pliz. Se pa ke mwen nan la tristès non, men ekoute, mwen te toujou yon moun ki distrè, e ankò plis, ou konnen lari yon ti jan pyeje, m oblije rete nan mwen. Men, gen yon bagay ki fòse m rete lakay mwen plis, se panse pou m kapab pote emisyon pou anpil moun. Paske, Gen moun ki di m ke yo konn dekouraje, yo konn nan yon sitiyasyon de non retou epi le fèt ke yo tande RL Prod sa bouste yo. Sa fè m plezi. Gen de moun mwen rankontre se un peu trop tard pou mwen paske moun sa yo m dekouvri lakay yo anpil bagay. Men il n'est jamais tard pour bien faire mwen di tèt mwen sa au final. M ap salye tout moun ki renmen tande nou, moun ki toujou la pou nou. Moun ki bò kote nou. Sila yo ki an Ayiti ki nan anpil difikilte. Kenbe rèd pa moli. A chak emisyon, m panse ke l ap toujou evidan pou n kapab salye yon lis moun. Apre emisyon sa, tout emisyon nou pral fè, n ap gen yon kantite moun ke nou ta sipoze salye. M te panse fè yon live, men y a yon pwoblèm, se ke mwen bliye kat mwen, kat pou kapab mete sou Yolo la. Alò se a partir de lundi yap ouvri pa konnen si map gentan gen chans jwenn kat la brèf bon map kòmanse avèk sitwayen yo ayisyen m yo ki an République Dominicaine je vous dis beaucoup de courage m te resevwa anpil apèl e map kontinye resevwa anpil apèl map kontinye resevwa anpil mesaj bagay la te dur e bagay la kontinye dur paske jiska prezan Se la chas o zayisyen an repiblik dominikèn. M pa anvi di anpil bagay non paske imaj yo pale de yo menm. Se de imaj ke nou te wè, nou te kapab petèt pa pote atansyon e gen moun tou ki te ka pat gen chans wè yo. N ap pèmèt ke ou rewè imaj sa yo paske nan kad emisyon sa yo nou pa deside pale twòp. Bon moun gen moun ki pa bon moun Monchè yè madan de sekè yo mete piya deyò Madan yo mete l deyò Li pa gen rad sou li Li gon ti bout rad Tankou on tankou on bouzen Mwen menm m pran l paske l di m e moun Latibonit li ye M pran Imay m met dòmi lakay mwen Madan l dòmi lakay mwen Mwen m leve m al nan bò l Li di li pral la, ti Bondye di map baw kob pou retounen, li ansanm a madanm mwen, madanm mwen fè manje ba li, li di madanm mwen lap vini, li antre nan valiz madanm mwen li pran 3000 goud. Li sove. Eske se bon bagay li fè ou move bagay? Moun sa, kote ou te jwenn li? Sak pase? Sou fontyè ou te jwenn li? Imigasyon k pranl, paskem vle fè byen pou li, ayisyen parèy mwen ye, m pa vle kite l nan lari a. Nèg gen pil moun ki konnen lè w wè gen moun nan gen cheve nan tèt li e mal ou e manti gen pil moun ki mal gen moun ki pa mal menm mwen m te vle kon byen pou li men li pran byen li pase anba pye li. Sa vle di e lòt moun kap gen pou vin yon la si w ta gen ide ede yo. Konnya la ede yo m pap kapab e m toujou gen kòb nan pòch m jan w wè m yon kokobe a paske se avè yo m fè kòb mwen. Ou travay sou fwontyè a? Wi. Ki travay ou fè? Mwen menm lè ki gen kontripsyon Garrot ki gen pou ta leve menm yon sak nan tèt mwen map potel paske m gen timoun wanament lan jan w wèm lan la mwen epa pa 6 pitit mwen m gen kay m te gen kay mwen la anba Garrot la men janm wè anba Garrot la m vann li nan pote nan tèt mwen m poko beni men pou jan l ye la yon sèl bwa. kont yon chabon pa bouke. Mèsi. Kouman w rele? Mwen menm non pa m Fekens. Si yo te banm manje a sal, yo te banm li san dye sèl, m tap manje li kanmenm, yo pa banm mwen okenn anyen. Men, si tan pam m te gen yon leta nan peyi m, leta te met yon travay 250 goud m tap rete nan peyi m. M tap rete. Kote m rete a, kote m rete a gen teren. Men, lè w plante yon jaden. Eske ou konnen ou prale nan yon biwo ayisyen met tè jaden fè prete ou tan kòb lè jaden an bon kounye a leta ap vini lap lap vann li epi kounye a lap bat kòb repiblik dominikèn pa konsa repiblik dominikèn nèg la kap plante diri la ale nan yon bank li siyen met sa met tèl trafik la fè men kisa lap fè yap prete kòb la. E boujwa yo sa fè? Se boujwa yo Ariel Henry yo chita pou yo met tèt yo ansanm. San Ariel Henry pa ka fè anyen nan peyi a. Ariel Henry pwale yon lòt moun ki pwal moute nan ay plen makout li ale ankò. Fè menm jan. Pwal fin plen makout li ale. Se demen menm lap toujou pase. Men gran nèg la, gran nèg la gen kòb li, li kime l. Lale nan palè ankò, dèske l deja gen otorite l. Menm jan lè Kanadyen yo te vin ansanm avè vye cha kole ansanm avè krache yo, yo te kite okenn Ayisyen rantre anndan. Men, depi ou pa gen kòb lanmen yo te kite w rantre anndan, e pa sèl grann nèg yo te kite rantre anndan. Yo te dakò okenn jounalis Ayisyen filme okenn bagay ki gen an deyò pòt la. Pa te gen sa. Kòman depòtasyon an fèt nan Repiblik Domikèn? Fò w te eksplike laprès. Men kòman. Depòtasyon, m konnen yo konn pran moun, Yo pran yo net. Ou gen kob la nan menw anvan w antre nan prizon yo fouye w, yo pran l. Ou gen yon telefòn, yo pran l. Lè w antre nan kay la ou jwenn yon sak diri, yo pran l. Yo jwenn lwil la, yo pran l. Sa yo jwenn yo pran l. Bon mezanmi, kisa m pral fè nan peyi sa? E medam yo, ki tretman ou ba medam yo? Medam yo, yo pran yo mete yon kote. Yo pa ba yon ti dlo menm pou yo benyen. Menm dan nou, nou pa bwose. Ni mesye yo, ni medam yo. Epi sa m renmen anvan ankò, nan solèy kouche, yay vyole yo. Yo vyole medam yo an prezans nou. Bon gen medam ki konn mennen timoun lekòl lè paran yo ap sot mennen timoun yo lekòl yo pran paran yo e timoun sa yo lè lekòl lage ki kòb li yo ale. E nou menm nan kanp yo pran nou. Non, ke ou te nan vil ke ou te nan kanp ou pa bezwen konnen. Yo pa bezwen konnen. Gen enfòmasyon ki fè kwè ke gen yon machin ki chavire avèk ayisyen laba, se yon enfòmasyon nou konfime. Kew te gen pi sa yo fèw. Tande sa map diw la wi ou gen lespri ou ka konprann mwen menm m pa rive nan anpil nan nivow nan klas la m rive nan 9 èm ane tande wi ou konnen depi deja minwi kounya ou fè ou nan maten epa vre lè a chanje depi deja minwi viza fini depi yo kwaze avèw a inè di maten a minwi edmi Ou tap explike nou istwa moun malad yo koman sa ye. Moun malad yo men koman fè yo. Ou sou machin imigrasyon chalè nan kò ou pat yon ti tchoup nan vant. Nou ka wè lè yo indispoze yo te ka pran yo al mete yo nan machin anbilans al lopital ansanm avè yo. Yo kite yo mouri. Gen moun ki mouri an prezans nou nan machin nan? Wi, gen 3 moun ki mouri. Ba moun yo soti, ba moun yo soti. Lè ou fèmen nan prizon. Yo pa ban nou manje nou fè aksèlman nou fè zè fè nou 4 jou. Gen sa k gen 4 jou gen sa ki gen 5 jou tou ki pa manje anyen. Yo pa ban nou dlo pou nou benyen. Menm ata dlo pou nou benyen nou pa gen. Jan nou wè nou an konsa yo wè nou. Yo di yo pran nou depi lendi yo di jan nou ye a san benyen. San beny arive jodi a. Mouvman moun Wanament ap fè pou bloke machandiz dominiken yo antre Wanament la, èske nou apiye mouvman sa a? Men sa m ta plis renmen, pa egzanp dominiken yo k ap rantre a tou fò yo te ka rete deyò. E sak Okap yo tou fò gouvènman te ka pran yo voye nan Peaw. E tankou pa egzanp, pa egzanp si gen nan nou, si gen nan nou Ki konte ak dominiken okap nap pran yo tou nap mennen yo isit menm si m panse yo se de chèf kap bay problèm men nap mennen yo isit jan yo vle a kanmenm. Nou santi sa kap pase nan sendomeng lan son bagay ki tèlman tèrib sa fè nou mal anpil nan jan nap viv wap gade pwòp sè w pwòp ayisyèn parèy w dè gwad pou kenbe yo ap fè kadejak sou yo yap ba yo kou yap voye dlo glase sou nou dlo grate sou nou pandan nou andedan vye bis la fi yo fè twalèt. Tout moun ap fè bezwen de nou sèl vye machin kote yo depoze nou, n ap fè 3, 4 jou san manje, epi annapre moun ayisyen yo ap touye yo. Lè yo fin touye ayisyen an nan sitèn nan yo kenbe yo voye anndan yon sitèn kote y ap fè yon sitèn dlo, epi yo voye sou fè yo fin mare yo. Yo touye ayisyen an, yon gwa ki rele Samy avèk yon kandelye ki yo 5 moun ki nan brigad la. Epi yo fin touye ayisyen an, lè yo voye lopital la yo pa asèpte ke. Pou lopital la atende ayisyen an. Aprè sa li mouri lopital. An aprè yo pran ayisyen sa. Tout chèf dominiken kòm ayisyen yo fè manifestasyon ay devan Fontalès nan Navarrete kote yo mete nou an. Yo fè rebri yo lage tout ayisyen ki tap travay. Men mwen menm mwen gen yon sèl mesaj ke m bezwen. M bezwen pou sa rive nan zorèy otorite ayisyen ki pi wo nivo yo. Nou mande pou yo siyen yon akò. Se sèl akò sa k ka ede nou nan Sendomeng. Pou ki tout Ayisyen yo a viv ini. Men sa k ap travay mwa desanm pral rive, yo gen ti navida, gen y ak gen sizan, setan, uitan nan konpayi y ap travay. Men yo tout ap tann mwa desanm nan pou yo ba yo ti sa ba yo prale. M t ap mande pou otorite nan pliwo nivo yo rele otorite yo. pa mwayen de diplomasi, siyen yon akò de 6 mwa, de 7 mwa, de 8 mwa, a depan de tan ou ka jwenn li a, pou bay Ayisyen yo tan. Ayisyen ki gen kay, yo kraze kay yo. Ayisyen ki gen ti biznis yo t ap fè, depi imigrasyon an fin antre pou ou, epi ti gèl dominken tou anvayi, kabann ou te gen, ti sa ou te gen pou manje ou pran tout. M ta mande pou Ayisyen ki nan pli wo nivo otorite yo, siyen yon akò de 6 mwa, 7 mwa, Epi pou mande tout ayisyen pou yo desann yo menm a wap desann san yo pa bezwen imigrasyon kenbe yo epi lèw fin fè sa tou em pre pwomès sa kem di a pa esperyans ayisyen yo pou otorite yo kreye travay nan 5 an nou ta swete ke se pèp dominiyen kap vin mande nou travay an ayiti pase dominiyen yo pap travay tout patwon tout moun ki gen konpayi kòmanse ap kriye pou ayisyen yo lontan lèw te konn arete nou patwon al chèche nou yo remèt yo kounya yo pa asepte bon pou wanamèt. Yo di gon sèl ki rive, men gon pakèt medam nèg yo te fè kadejak sou yo, nèg gwad yo, yo voye medam sa yo pa Jimanny. An bon, yo pa, yo sispèk, yo konnen gen yon mouvman kap fèt la Wanament e sa ki fè yo pa voye yo la? Yo voye tout, Jimanny yo pat vle voye nou vini yo di ke dwàn nan okipe, tout fontyè okipe, yo pat vle voye nou vini. Yap fè nou pase mizè, ban nou kou, voye dlo glase sou nou, epi yo gon bagay lè nap fè bri pou yo voye nou vini se lakay nou yap vini, yo gon kouran yo foure nan mouda machnè yo bay nou tout kou andedan nèt. Monchè pa flache m. Sitirasyon m ap jwenn nan Repiblik Dominiken la, monchè sitirasyon an pa bon pou nou. Migoun ayisyen nèt k ap viv an Repiblik Dominiken. Monchè, mwen menm m ap viv Kitoley. M ap viv Kitoley, men petèt m pa al travay, gen chèf ki pran mwen. M te gen 3 ayisyen avè mwen. Nan 3 ayisyen an, mwen m pa janm kouri pou chèf. Nan 3 ayisyen an, gen youn ki sove. Li lage kòn nan yon kay gen yon baronne ti chen devore l m pa konn anyen men gen yon lòt lòt la nan kouri lap kouri li lap voye je dèyè lal frape figi l tout ponyèt li tout vant li tout chire lè yo wè lè yo wè l vle mouri l paka mache yo oblije yo kite l pase yo wè yon vye bagas li ye li pa gen moun ki pou di anyen pou li ou konprann yo kite l atè a monchè ayisyen pa gen bon nan monchè misye gen yon ti kat Men ti ka lè Danilo te la, Danilo te bat, li respire. Men a tout sa, lè chèf, lè miche fin frape tout frape sa yo, a tout sa y ap kouri machin nan nan bouda miche, wouuuuu, tout kas koud, bout pou bout, lè machin nan ap kouri twòp, machin nan al frape nan yon poto limyè bow, devan machin nan kraze. Chèf ou, chèf nasyonal, pa pou di pou di chèf, chèf pou di rayi. E ayisyen sa ou rekonèt li? Ayisyen sa monchè, ayisyen sa rete ki tolèy. Ou rekonèt li? M pa twò rekonèt li men m rekonèt li de vizaj. Ok. Ou konprann? Sa nou konprann Ayiti pa gen leta. Apre sa, monchè, otorite Ayiti yo, toko, mwen m ta vle pou yo met tèt yo ansanm, oganize yo. Pase ti pèp ayisyen k ap viv Repiblik Dominiken, Dominiken pa gen okenn respè pou pèp ayisyen. Pase yo pran n toko m on vye fatra. Ayisyen to kòm yon vye fatra, yon pil, yo kòm pa respè figi nou anko kòm yon pil twalèt yo pran ayisyen an. Ayisyen kouche lakay li, ayisyen frape pye l, yo kont al dèchè. Ti pitit sa yo kite l deyò a la, yo kite l deyò a la, yo kont al rele entensyon konsa pou li, lè w gade wè yo mare manman, yo mare pitit, demen maten w tande yo voye l bay imigrasyon. Ou konprann? Monchè. Ki travay w t ap fè Sendomeng? Mwen menm, enpegameg. Si ran sa a gen 10, machin nan te ka pran 10 moun, yo fè l pran nenpòt 60 ou 200 moun. Kounye a lè machin nan ap vòltije, tout pil moun nan vin boule sou ou, wouuw! Si dyòl ou kraze nan vit machin nan, sa pa mele yo sa. Wi, sa pa mele yo sa. Epi lè rive nan prizon ankò, men pipi a, men pipi a, men pipi a epi men twalèt la, ou kouche la devan twalèt la. Yo pot manje a bay nèg yo la ka ayisyen son bèt ayisyen son bèt mwen m ladann tou paske se ayisyen m ye men se ayisyen son bèt lè yap bay yon bagay yo pa gen menm lage yap lage ayisyen an yal fon pil nan papòt la yal fon pil yap oooo yap fè gwo bri bout pou bout yale yo pran kouran yap bay yo kouran lè fini yal pran gwo bout masèt. Yap gade yo nan tèt yo boo boo yo pa konn si yap pran ti tèt yo ap senyen ya konnen sa pa mele yo sa men monchè m ta mande sèl Claude Joseph sèl Claude Joseph ki dyòs lap pale pou ayisyen repiblik dominiken men kòm li pa jwenn yon lòt otorite yon lòt otorite dèyèl ki ka bal fòs. ki met tèt avèl ki pou ede ayisyen yo an piblik dominiken e sa fè mwen mwen menm si si misye si e kòm m pa konnen si e pandan li poko sou pouvwa se kòm li ka ap bay bèl ti pawòl sa yo men misye te kòm nan fason misye ap pale pou ayisyen an piblik dominiken mwen m wè misye se pi bèl gwo sitwayen an ayiti pou n fini nan ki zòn ou soti ayiti mwen m soti senmak. Konprann menm si lavi chè an Ayiti men lavi a chè pito pito li chè lè polis an Repiblik Dominik ap kouri dan pou dan ou pral tonbe nan tou Ayisyen yo tonbe nan tou pa gen moun ki pou pale pou yo chen manje yo pa gen moun ki pou pale pou yo y ap kouri dèyè imigrasyon ap kouri dèyè Ayisyen yo sou tèt kay yo vide anba dlo pran fanm a timoun bon maten an menm pandan nou nan prizon an pran pè ti bebe tou blanch. Si yo pran nan prizon an yap vin avè yo. Chak pye yo kase fil fè koupe pye yo. Jezi papa. Nou di yon mo pou ayisyen non. Pèp ayisyen an. Menm devan kamera nou di yon mo pou ayisyen. Ayisyen ap mouri an repiblik dominiken. Kman ki sa pou di nou. Otorite yo nou pa son nou pa. Li nan prizon m te, jodi a yo lage m. Ou pa deside benyen oubyen benyen pa ba w kote pou. Non yo pa ban nou dlo pou nou benyen. Men yo ban nou manje? Yo ban nou ti manje pou nou soutni kè nou. Vrèman yo ban nou manje pou nou soutni kè nou. Eksplike nou kòman w ta viv, konbyen tan w gen depi w ap viv Repiblik Dominikèn? Mwen gen 23 ane. Mwen sou, mwen viv Sendomeng depi m gen, depi m te gen 13 an. Aktyèlman m gen 33 ane. M gen 23 ane map viv sendomeng m gen osea mwen gen 20 ane depi map viv sendomeng. Ki aktivite ou fè deyò a? Mwen menm lotbo a mwen konn cha mwen fè taksi e mwen te gen yon ti travay ki kote m tap travay kote m gen fanmi mwen. Yo arete w pandan wap fè taksi yo arete w oubyen nan kisa? Pandan m te soti m te mennen pitit mwen lekòl an retounen m. Yo arete m, yo pa mande m papye. Malgre m retire papye yo nan pòch mwen, mwen montre yo di non, non, non. Lè m rive Haina, y a tcheke m. Lè m rive Haina, yo di m non, pa gen sistèm, yo voye nou Santiago. Lè nou rive Santiago, bon, yo pa mande nou afè papye sèlman, yo fè nou, yo tire foto nou, epi yo fè nou mete prent, yo voye nou vini. Ki tip de chèf ki arete w la? Lapolis. Pase prezidan bay lòd lapolis. La police gwad tout moun remase ayisyen. Nou fè yon difisil ki grav kote pou yo mare kote menm bèt pat dwe mare nou menm ayisyen se la yo mete nou yo trete nou pi mal pase pi mal pase fason bèt pase m toujou wè papa m gade bèt. M toujou wè pou mwen pou map trete bèt se poum trete yo byen ou konprann map gade poum wè kouman domi bèt yo ak maltrete yo yap ban nou kouran yap pike nou avèk bwa nan atò ak kout masèt yap ban nou ou konprann se yon sitiyasyon ki trè trè trè difisil pou ayisyen sa fèm mal. A chak fwa m rete m panse paske m di sa, paske m pa gen yon bon otorite. Pase si nou te gen yon bon otorite ki te pou reponn pou nou, sitiyasyon sa n ap pase a, nou pa t ap pase. Yon machin. Li iklè, m t ap sot Rivyè Kanari, donk lè m ap rive, m te jwenn yon taksimann ap depoze misye. E sa m gen tan pale a misye, e m di, m mande misye kòman l rele, misye pa gen tan ban m non l. Pase ta sanble misye prale misye pral fè wout li e m santi yo vin koule tèt misye aprè li klè misye di li te nan prizon li fè 12 jou prizon yo pa bay manje epi yo bat li chak jou an fen de kont lè misye pral mouri yo vin depoze l sou fontyè a gen yon bon samariten ki se yon taksimann ki vin depoze misye 2000 mèt. de fontyè lan, de pon an e jiska Wanament, de 2000 mèt. Mwen te kwè se 2 kilomèt nan stasyon an la. E brèf, lè m ale, m pran kòb pou m al achte bagay pou misye. M kenbe misye avan. M voye yon moun achte bagay pou misye bwè, yon Gatorade yon bagay konsa pou misye bwè. E se la misye jwenn lam li, m wè san soti nan nen misye, epi san soti nan bouch misye. Donk e misye fè plent a lavil a koz de sa. Bon, son sitiyasyon ki trè trè, mwen menm m deplore sa anpil. Sa pa fèm byen, sa manjem jiskou zo. Rezon, se pa mò pa misye a ki fèm mal plis. Mò ki fèm mal plis, Se an rezon ke m t ap gade yon, m t ap gade yon videyo kote yon nèg ki pa gen pyès ka e, e pa imigrasyon ki te kenbe misye lè sa, se te yon gwoup endividi ki te kenbe misye san fwa ni lwa, yon gwoup endividi san fwa ni lwa ki kenbe misye. Donk e yonn ap bay pwa konkouran, lòt la ap entèwoje a a antre pou lòt la gen yon gwo bwa nan men li, pi bè yon kout bwa nan miten tèt li tiye l. Efèktivman se sa k fèt nèg la, piu nan miten tèt nèg la li tiye l. Sa te endinye m anpil. E mwen menm sa m vle di pa la, m ta renmen nan lè mwa sa vini, tankou pou gen yon bon gouvènman, pou gen prezidan stab, epi yon bagay serye pou Ayisyen pa vote nenpòt ki moun. Gen moun ki pou reprezante nou, gen moun ki ka fè yon desizyon, ki ka pran yon desizyon pou nou. Donk, m ta renmen gen yon prezidan desizif. Finalman, se sa m ta renmen. Dezòmè, pou mwen menm, Wanament pa gen sosyete sivil. Wanament pa gen sosyete sivil. Ki desizyon yo konn pran deja? Ki sa k konn reyalize nan sa y ap fè deja? Yo fè sanblan ke genyen yon sosyete sivil. Men se kiyès ki ka reprezante sosyete sivil la Wanament? Moun ki ka reprezante sosyete sivil Wanament lan, se yon dal ensasyab ke yo ye. Se moun preske m ka di w, yo gen ti aktivite nan men yo vrèman wi. Men yo pa fin satisfè de sa. Fò yo imilye nou pou yo avantaje yo menm, pwòp yo menm, pou yo avanse. Lè gen yon ti bagay fokis konsa, epi ou wè yo parèt. San pou otan se fè sanblan y ap fè. Se pa anyen vrèman. Li klè. Bon, m pa fin di se vizilite. Pase lè w ap gade yon moun tankou Wideline Pierre, bon mwen m pa fanatik Wideline Pierre. Men lè w gade yon moun tankou Wideline ki pran tout li menm, ki pran tout foug li, tout fòs li pou l entegre nan sa k ap pase sou fwontyè lan, ok, sa nou ka di se yon bagay ke tout moun ka renmen. Men dezòmè, moun ki gen plis avwa yo, moun ki gen plis bagay nan men yo, defèt mouvman sa a. Lè w ap gade, si gen tèlke. Wap gade yo tap pale yo tap fè pwopagann de moun trou du nord ki gen makèt machin ki vin louvri fwontyè a pa bliye moun trou du nord paka pran pwòp responsabilite yo pou ta vin louvri fwontyè nan wanament paske moun wanament plis ke moun trou du nord e moun wanament yo gen gen dibidal kontenè ki gen pakèt bagay pakèt machin kap fonksyone trajektwa yo se trajektwa sendomeng ayiti la a se di gen gen yon fòs kote. Ki fè moun Trou di Nò menm vin avanse paske yo konnen moun Trou di Nò se moun ki toujou pran pòz ke yo gen grenn nan mouda. Wi, wi, wi, yo te jwenn sipò moun Wanament menm tankou nan moun nou ka di ki lelit Wanament yo san pou otan se pa vre yo pase lòk mwen menm sa m pran pou lelit dabò. Bon oke m pa pral jis la, m pa pral jis la pou m pale de yon lelit. Si m al pale de yon lelit la pase pa bliye m pral gen rayisman m pral pran ti kidal bagay pase. Lè ou gade nèg a yon moun te leve la a ou tap fonksyone malman avè nou malgre malman pa yon advèb men nou oblije pwononse l kanmenm e apre nèg a vin gen yon ti bagay nan men l epi bon li pran la mayòl li pran la tèt kounye a se li kap dirije se li k fè tèl bagay menm lè li pa janm parèt men kan gon mouvman ki dwòl ki kontre li menm depi li di yon mo tout bagay gentan ok tout bagay nan plas yo. Se la komsi pa gen yon moun pèsonn pa ka revandike de anyen kap pase. An depi de yon pwoblèm ke n ap andire. Si Elias fin fèmen, Jim Annie fèmen, tout kote fèmen atravè ti depatman, ebyen se nòmalman fòk Warren te fèmen tou, sa fè se la nou pi grangou pou nou jwenn yon solisyon. Se sa n bezwen. Se yon solisyon n bezwen. Menmsi nou bwè dlo sale, n ap reziye nou. Ou pran 4, 5, 8, 10 mil peso nan men lòt la, ou vin travèse 5, 10, menm kote a, a ou ba yo travèse, ba yo travèse. O yo tcheke depi maten, fè yo gras. Non! Bon ok, e mwen menm ki vin antre a, ki gen, anfòm. E mwen menm ki gen, ki gen paspò nan menm lan, m bezwen antre, m pa gen kòb, ki sa k ap pase? Kounye a m ap oblije rete. E tandiske solisyon pou kiyès li ye? Se pou nou tout. S on solisyon n bezwen. S on solisyon n ap chèche. Nego tou antre chase nou ak roch. Nego tou te wè dèyè m yo antre devan m. Yo pa bon menm sa menm tou non roch. Mwen menm kòm etan mwen se yon sitwayen ayisyen e mwen menm se yon se yon yonn nan tankou m ta di w yonn nan k ap chèche lavi nan malere men mwen menm nan nenpòt dispozisyon nenpòt dispozisyon k ap pran leta ayisyen oubyen pèp ayisyen pran M ta m dispoze mwen menm m tanbouyon nan pou m pran desizyon an tou. Men desizyon n ap pran se nou tout ki pou kanpe pou nou pran desizyon an. Si gen soufri, se nou tout ki pou soufri. Nou tout ki pou soufri pou nou jwenn chak sa ke n ap chèche yo. E m ta renmen lè nou pran desizyon sa, se pa sèl anwo pon an la pou nou kanpe pou nou pran desizyon. Pase lè se si n ap soufri, se nou tout ki pou soufri. Hum, fè desant ba yo. Sant yo move mèt la. Nou ka konstate la, nou anndan dwan e Dahabonn lan. An se machandiz. Ka gade kontenè sa bèy vye dlo ak yon move odè. An swiv misye. Ann pase la, Neli. Anpil machin nou ka konstate la. Tout machin sa yo e machandiz ki la depi dimanch. Ki ta sipoze rantre an Ayiti. Nou tande sa komisè di gouvèneman an di. Lè nou tande komisè di gouvèneman an ap pale la, nou wè efektivman se avoka ne sosyete a. Sepandan, gen 3 pou 100 moun nan depatman Nòdès ki toujou kenbe dwòn sa a an otaj atravè enfliyans yo te genyen nan leta a. Se yo menm. Ki genyen yon asosyasyon moun ki genyen machin anndan an. Wi se ayisyen yo ye. Men jodi a leta a dwe fonksyone yon lòt fason. Paske moun sa yo a nou te ba yo manda yo monte pòtoprens yo pa janm pale pou wanament yo pa janm pale pou peyi a se enterè pèsonèl yo yo tap defann. Nou vin la kèlkeswa desizyon ki pou pran se pou l pran ansanm ak pèp la o pwofite pèp la. Menm Perez di yon ti mo. M panse ke rankont lan jiskaprezan. Sa tout bon vre, leta santral la kounye a gen siyal ki pou voye diplomasi ak atè. Nou menm poun bay poun di popilasyon an pou gen trèv fòn gade nou wè leta tou gen siyal lap voye nou nan menm kòm moun ki ka reprezante nou nan pi wo nivo gen siyal li pou voye nou se sa nap tann. Kote planda yo? Sa pou moun ki mouri nan sèvis li. Se poutèt sa, li te fè fè ofrann pou mande Bondye padon pou mò yo, pou yo te ka delivre anba peche yo. Frè m ak sè m yo, sa se pawòl Granmèt la ki gen tout pouvwa. Zanmi prete atansyon nou pral li Sòm 35 e nan memwa konpatriyòt nou yo ki viktim an Repiblik Dominikèn. Senyè atake moun ki pa vle wè Ayisyen yo, goumen ak moun kap fè Ayisyen yo lagè. Pran zam ou sèvi pou pale kou a, leve non, vin pote Ayisyen yo sekou.